Bonswa tout moun kòman nou ye mwen espere nou anfòm son plèzi poum retwouve nou poum pote pou nou yon lòt livrezon de emisyon pa nou an ki se klate spò alò kite n pwofite poun salye tout sipè konekte yo moun anpil moun vrèman ki fè emisyon sa de sal ye jodi an nou konnen emisyon sal pa sèlman pou mwen li se pou nou tout e meyè fason nou kapab kontribye e patisipe nan emisyon sa se lè nou gade emisyon an Nou patajel, nou kòmantel e nou kite yon ti like e lè nou patajel nou pèmèt plis moun kapab viv emisyon sa. Kilè n pwofite pou n salye Paryaj pam, Paryaj pam toujou peye, ekip Paryaj pam nan ki fè chwa pou l mache avèk emisyon Clarté Sport, deja yon gwo mèsi pou tout ekip Paryaj pam nan e se sa t fè tou lè n di Paryaj pam nou di toujou peye e jwe kote yap toujou peye w la. Alò, ann antre nan aktyalite an, nou konnen pandan semèn sa a genyen sa n te ka rele uityèm de final lig dè chanpyon yo, premyè pati an byen si ki kòmanse, genyen ekip Milan AC a ki kreye sansasyon lè l genyen Tottenham yon gòl a zewo. Paris Saint Germain pèdi lakay li fas a ekip Bayern nan yon gòl a zewo e n konnen genyen ekip klèb wouj lan li menm ki sanse pèdi devan ekip Benfica, Benfica ki ap kontinye sou bòn fòm ke l ye a. Men emisyon jodi an li pral dedye spesyalman avèk ekip Paris Saint Germain an e. Kesyon l pap lòt, poukisa depi aprè koup di mond lan ekip Paris Saint Germain an an degraba konsa? Nan emisyon sa a nou pral vrèman genyen pou nou moutre w, ede w konprann, analize sa k ap pase ekip Paris Saint Germain an malgre l genyen prezans meyè jwè di mond lan, chanpyon di mond lan, n ap pale de Lionel Andrés Messi Cuccittini, men sa pa anpeche depi aprè koup di mond lan rezilta pa vini pou ekip Paris Saint Germain an O pwen ke Paris Saint Germain rete sou 3 defèt afile si n ta pran tout konpetisyon konfondi. Men nan ban n rete chita kisa kap pase ekip Paris Saint Germain an, fò n di ekip Paris Saint Germain an genyen 2 jwè vrèman de ro nivo. Genyen ladan li 2 jwè ki pase de prezantasyon, se le ka de Messi kou Titini. Messi pou anpil moun se meyè jwè de tou lè tan, jan n di anba e sa son deba, map genyen pou m bay pozisyon m sou li. Gen Neymar, gen anpil moun ki rele l Bonbochè, men se yon talan moun pa prezante ankò. San oubliye moun ki pi jèn nan yo 3 a, nan 3 sipèsta sa yo, n ap pale vrèman de Kylian Mbappé. Se li menm ki pi jèn nan tou lè 3, n ap pale vrèman de Kylian Mbappé. Alò, nan sans sa a, ekip Paris Saint Germain an, li menm nou wè depi aprè koup dimond lan, se yon ekip ki rive la an degraba. Sa k ap pase ekip Paris Saint Germain an? Paris Saint-Germain avan koup du mond lan se te youn nan rare ekip an Europe ki potko janm pèdi. Men depi apre koup du mond lan ekip Paris Saint-Germain sa vrèman rezilta yo pa vini, jan n tap di an yo rete sou 3 defèt afile si nou tenu kont de dènyè defèt yo pran nan Ligue des Champions an fas a ekip Bayern Munich lan. Sa kap pase Paris? Mwen panse pwoblèm ekip Paris an li pa sèlman on pwoblèm de sa n te ka rele de efektif lan sèlman. Gen on pwoblèm de manadjment nan ka ekip Paris Saint Germain an. Pwoblèm manadjment lan li vrèman rive lwen nan ka ekip Paris Saint Germain an. Poukisa mwen pwente du dwa manadjment ekip Paris Saint Germain an? Paris Saint Germain depi lè gwoup Qatari an prann se yon ekip ki obsede pa sa n te ka rele ranpòte Lig dè Chanpyon. Men avèk stil de manajment ki genyen nan tèt ekip Paris Saint Germain an mwen pa di l ap enposib men l ap difisil pou yo ta ranpòte Lig dè Chanpyon yo si yo pa vrèman chanje fizi yo de pol, si moun k ap jere ekip Paris Saint Germain sa a pa eseye gade bagay yo yon lòt jan. Jodi a nan prèske tout spò depi rezilta yo p ap mache yo pwente antrenè a di dwa. Bon se nòmal yo peye l pou sa fòk li kapab vini bay rezilta. Gen de lè tou yo konn eseye e pwente kèlke jwè di dwa. Pa egzanp nan ka Paris Saint Germain an jodi an la sib lan se Neymar Junior pa rapò avèk konpòtman li. Neymar se yon jwè ki renmen pran plèzi l anpil dayè nou konnen se brezilyen li ye de nasyonalite nou pa menm bezwen prezante. Mesye sa yo yo pa jwe avèk plèzi yo. Mennan pou manadjment lan. Mwen panse Paris Saint Germain genyen ap peye kelke erè krisyal ke yo te fè nan pwolongasyon Mbappé a. Poukisa m di ap peye kelke erè krisyal ke yo te fè nan pwolongasyon Mbappé a? Pwolongasyon Mbappé a, yo kite Mbappé ale o dela de enstitisyon ki rele Paris Saint Germain an. Se kòm si Mbappé vin gen plis valè e plis enpòtans pou Paris Saint Germain. Pandan n ap di menm ekip Paris Saint Germain sa a, pandan ke Yo fè sa avèk Mbappé, men pa bliye ekip la li genyen Lionel Andrés Messi, li genyen Neymar. De mesye sa yo, Mbappé gen yon sèl avantaj sou yo, sèke Mbappé pi jèn. Men yo gen plis eksperyans ke Mbappé, yo pi konn jwe tou ke Mbappé. Lè w genyen 2 jwè ki pi konn jwe, ki gen plis eksperyans, ki kapab pote manje nan kay la pi rapid ke Kylian, e jan m sot di an, Mbappé genyen yon sèl avantaj sou yo, sèke Mbappé pi aje. Se vre Mbappé mande pou l gen tout enpòtans li, men lè w pran Mbappé ou mete l pi wo ke menm enstitisyon an, se sur sa ap bay on pakèt pwoblèm e se sa k ap rive la. Deja nou raple nou anndan ekip Paris Saint Germain sa, te gen tout pwoblèm ki te genyen yo, sitou nan vestyè lan, te gen klan Mbappé a e klan Messi avèk Neymar. Messi avèk Neymar, pèsòn pa ka nye relasyon 2 jwè sa yo genyen, l ale o dela de foutbòl. Tou dabò yo tou 2 se Sud-Américains, men malgre tout pwoblèm yo konn di ki genyen antre oubyen rivalite, m pap di pwoblèm, malgre tout rivalite nou konnen ki gen ant Brezil e Ajantin, men nou wè jwè brezilyen yo avèk jwè ajanten yo, lè yo ann Ewòp, yo atann yo ase byen. Nou kapab pran egzanp ka Ronaldinho avèk Messi, nou sonje tout amou ki degaje antre 2 mesye sa yo. Jan Ronaldinho renmen Messi, e si m ta fè di jan Messi tou renmen Ronaldinho. E nou wè sa ap kontinye nan ka Neymar avèk Messi. Sa pèmèt gen anpil Ayisyen ki pa renmen Neymar, yo di tout bagay sou Neymar. Men atansyon, mesye yo se pwofesyonèl yo ye, yo se Sid Ameriken. Se vre genyen 2 gwo rivalite antre le Brezil e Ajantin, men rivalite pa vle di ènmi pou sa. Mentnan pou ekip Paris Saint Germain an, nou fini pa konprann genyen yon gwo pwoblèm kap travèse la ant Ewopeyen e Sid Ameriken yo. Sid Ameriken yo nou konnen, Pou nan sa nou rele kesyon talan, de nati yo ne avèk sa. Se valè entrensèk yo. Yo ne avèk talan. E se sa k fè talè a m t ap di nou, Mbappé gen yon sèl avantay sou 2 mesye sa yo, li pi jèn pase yo. Men aprè sa, si w ap pran nan foutbòl, pa gen anyen Mbappé konn fè ke 2 mesye sa yo. Mbappé pa pi konn jwe pase yo. Lè m di pi konn jwe, m ap pale de teknik. M ap pale de jwè ki ka fè genyen yon ekip pi rapid, Mbappé pa ka fè yon ekip genyen pi rapid ke mesye sa yo. E pa bliye ekip sa, li genyen ladan Lionel Andrés Messi Koutitinie anpil moun konsidere kòm meyè jwè de tou lè tan nan mond foutbòl lan. Poukisa Paris Saint Germain pandan yon ekip genyen Messi ladan l se konsa l t al fè jesyon sa. E nou wè nan kòmansman sezon an avan koup du mond lan, Ekip Paris Saint Germain an vrèman te yon ekip enbatab tèlman yo tap jwe byen dayè yo te pami youn nan ra ekip ki potko pèdi an Ewòp. Gen anpil moun ki di 2 mesye sa yo yo tap prepare koup du mond yo se youn nan rezon yo te fèl konsa. Moun ki di sa yo gen rezon. Puiske depi aprè koup du mond lan Paris Saint Germain vrèman pap byen mache. Yo make mwens gòl, yo ankese plis gòl. Anpil pwoblèm. Yo rete sou 3 defèt afele si n konsidere dènyè defèt ke yo pran nan men ekip Bayern nan. Men nan youn nan gwo erè manajment lan fè nan Paris Saint Germain, gen yon diskou k ap soti bò kote direksyon ekip Paris Saint Germain an e gon lòt diskou k ap soti bò kote staff antrenè ekip Paris Saint Germain an. Ann raple dènye deklarasyon ke Christophe Galtier ki se antrenè Paris Saint Germain an fè kote l di li mande ekip lan pou l jwe pou Lionel Andrés Messi kou Titini. Men avan sa, se te yon kesyon de Mbappé, nou sonje tout pwoblèm ki te genyen pou yon kesyon de penal, Mbappé vle pou l lib sou teren an pou tout moun ap make pou li, tout bagay fòk tout pas yo se li pou yo ba li l, men atansyon Mbappé, Lè Messi yon kote ou paka ap mande pou sa pase konsa, e ou pa genyen talan Messi, ou pa genyen eksperyans Messi, ou pa genyen ora Messi, e janm sot di an ou sèlman genyen jenès Messi. M pa menm bezwen pale pou Neymar. Si pou Neymar, bon m pa menm bezwen pale pou Messi si m ta di l konsa. Banm pran nan ka Neymar avèk Mbappé. Neymar genyen meyè talan pa rapa a Mbappé, men gen de moun ki ka di Mbappé pi serye nan jwèt li, lè lap jwe l konnen l vini pou l genyen se mete balon nan filè. Men atansyon, si nap eseye pran nan echanj ki genyen sou teren an. San 2 mesye sa yo Mbappé pap egziste, piske si nap pran 2 mesye sa yo, Se 2 jwè ki bay plis pas desizif avèk Mbappé nan kòmansman sezon an, pandan ke Mbappé li menm, li pa vrèman bay pas desizif ansanm avèk mesye sa yo. E youn nan avantaj mesye sa yo genyen, pandan ke m ap pale lòt 2 mesye yo genyen, pandan y ap bay pas desizif avèk Mbappé, yo kapab tou mete balon nan filè. Mbappé pa gen twòp gòl nan, anplis de mesye sa yo. Messi li menm se double double lan sa yo renmen di nan basket lan, otan de pas desizif otan de gòl. Neymar nou wè kisa ki genyen antre Neymar an tèm de gòl, Mbappé se sèlman 2 gòl li gen anplis Neymar, sa vle e pa bliye kantite pas desizif Neymar genyen an li o nomb de 13. Sa vle di se pou nou moutre w ke Diferans mesye sa yo genyen an tèm de talan, Mbappé pa ta sipoze nimewo 1 sou yo. E gon bagay Christophe Galtier al eseye fè ki te kapab bon pou li, men atansyon, pa rapò avèk pwa ke direksyon Paris Saint Germain an te bay Mbappé, jwèt la parèt vin gate. E dezyèm bagay ki parèt enpòtan la a, se sa n te ka rele piblik Paris Saint Germain an, fanatik yo. Ki gen yon frekan ke yo te fè ke ni Messi, ni Neymar poko janm dijere sa. Gen yon match ki tap jwe nan Parc des Princes lan kote Messi te deside envite tout fanmi li, y konpri lè m pale fanmi m ap pale de madanm li avèk pitit li vin nan match la. Ebyen pandan match sa, fanatik yo te fè yon radiyès, chak balon Messi touche, menm fanatik Paris Saint Germain yo mete siflè nan bouch yo y ap sifle Messi. Oh! A la derespektan. Lionel Anderson Messi yon kote, se li k pou pot manje nan kay la, epi fanatik deside yo ap sifle l. Gen anpil moun ki poze kesyon sa k pase. Pa bliye Mbappé se yon fransè, Paris Saint Germain se yon klèb fransè. Pou fransè yo ta byen renmen wè Mbappé odsi tout moun. Men, Mwen panse yo mal fè bagay la. Messi pa rete twòp tan nan foutbòl la ankò. Yo te dwe kite etap yo. Paske nan lavi, tout bagay gen etap. Depi w deside pou w ap franchi etap yo, w ap rive pou pi devan, w ap kase dan w. Se sa k ap rive Paris Saint Germain la avèk fanatik yo. E n ap wè depi aprè ke fanatik Paris Saint Germain yo te deside pou yo te vrèman vini ap sifle e Messi e Neymar, sezon an kòmanse ni Messi ni Neymar Ekip Paris Saint Germain an kèlkeswa viktwa l fè e lè yo tap jwe byen, yo pa janm on fwa al salye piblik lan. Match fini, ni Messi, ni Neymar, yo pran direksyon vestyè, yo antre dirèkteman nan vestyè, yo pa al salye. E nan dènyè match ki sot jwe, youn nan dènye match ki sot jwe, kote vrèman Messi se li menm ki te bay viktwa a avèk pou ekip Paris Saint Germain an, kote misye te fè on golaso, ebyen fanatik yo te kontan yo tap chante Messi, Messi nan stad la, aprè match yo panse Messi Tap vin salye yo, tap vin nan pale avè yo, mesye pa mande yo sa pou sa yo pot pou vann, yo antre dirèkteman nan vestyè an. Mentnan, ann ale nan match Lig dè Chanpyon an. Se te yon match kote chak ekip yo te gen yon mitan. Nan premyè peryòd lan, ekip Bayern nan vini li toufe Paris avèk yon presin entans, anpeche ekip Paris Saint-Germain an devlope jwèt li, yo pran Paris Saint-Germain wo, Tout dezyèm vag yo se pou ekip an Paris se pou ekip an Bayern Munich lan, malgre Paris te lakay li, Paris pat kapab devlope pou jwèt li, Paris vrèman pat egziste. E youn nan bagay ki ta pral jwe pou ekip Bayern Munich lan, yo te pwofite de momentum nan. Pandan peryòd sa a, yo make inik gòl ki te genyen nan match foutbòl lan. Dezyèm peryòd lan, ekip Paris Saint-Germain an, nou konnen ki genyen tout jwè ke l genyen yo, Fwote pa ògèy yo devan piblik yo e se Lig dè Chanpyon, Mbappé te kòmanse match la sou ban, misye vin monte, se te yon lòt ekip Paris Saint Germain. Sa Bayern tap fè Paris nan premyè peryòd lan, se li Paris vin fè ekip Bayern nan nan dezyèm peryòd la, avèk sa n te ka rele reyisit lan pat vrèman bò kote ekip Paris Saint Germain an. Nou wè gen anpil deba kap fèt sou gòl Mbappé an sou òje an. Pou mwen menm li òje, paske fò n dakò, jan lwa a defini Yo di nenpòt ti avantaj advèsè a genyen sou lòt lan li twouve l an pozisyon avanse. Se vre, diferans lan se te vrèman kèlke santimèt, men nou wè te gen ti avantaj la, li te an pozisyon avanse. Menan, Paris Saint-Germain pandan dezyèm peryòd la yo fè tout sa yo t ap fè, yo fè presing nan, yo rekipere balon, yo kreye okazyon yo, men yo pa t janm kapab mete balon nan filè, si n retire okazyon Mbappé an ki te vrèman twouve l an pozisyon avanse. Kòman pou pa remedye a sitiyasyon sa a? Premye bagay la, ego kap ki genyen nan vestyè ekip Paris Saint Germain an fòk li kapab rezoud. Fòk premye moun ki pou fè efò sa a, li rele Mbappé. Poukisa m di se Mbappé? E nan emisyon m te konn fè anvan m te konn toujou di, youn nan gwo pwoblèm ekip Paris Saint Germain an li rele Mbappé parapò avèk ego li Nou rekonèt Mbappé se yon trè gran jwè, men ego misye ale twò lwen. Foutbòl lan se yon spò kolektif, se sa t fè se on jwè nan chak ekip ki jwe l. Se pa tenis. Se pa yon spò endividyèl. Pou balon an rive jwenn Mbappé pou yo mete l nan filè, fòk li soti depi dèyè a, fòk gen elaborasyon, fòk li jwenn yon moun fè pas la. Mbappé pa ka pran balon pou l ale pou l drible tout jwè ekip advès yo pou l mete l nan filè pou kont li. Fòk Mbappé kòmanse di tèt li. E m panse lè misye te fèt ap parèt, misye te genyen sa n te ka rele plis imilite lakay li. Kote lè yo te, n ap raple lè li te fèt rejwenn ekip Paris Saint Germain an, li te di l vin ede Neymar, li te dakò, li jèn, l ap aprann pou l avanse. Mwen panse misye vle franchi etap yo twò rapid. Nivo awogans misye ale twò lwen. E lè m di ale twò lwen an nan tout sans. Paske misye vle Tout bagay Paris Saint Germain oblije pase pa li menm, deside pa li menm. Youn nan efò Mbappé gen pou l fè, fò l di atansyon, Messi pa rete anpil tan e Messi sot pwouve l sa nan koup di mond sa a, malgre misye fini meyè bitè nan koup di mond lan, men Messi te fini meyè jwè a, Messi moutre se li ki mèt lan. Jodi an, pa rapò avèk eksperyans misye, pa rapò avèk vista misye, fò Mbappé, kapab jwenn meyè fòmil lan poul antann ya Messi poul di, mwen deja yon gran jwè, mwen konn fè gòl lan, banm aprann, banm jwi de vista e eksperyans Messi pa rapò avèk sam genyen an poum k kontribye pi byen e pèmèt ekip Paris Saint Germain an avanse. E dezyèm gwo pwoblèm nou te depi lè sezon ap kòmanse nou te eseye ap mwen menm pèsonèlman mwen tap di ke mwen estime ekip Paris Saint Germain sa genyen, malerezman mesye yo kite mache transfè a fèmen, mache transfè ivènal la, yo pa rezoud li. Pa genyen ekilib atak defans lan. Moun ki pou fè ekilib lan. Paris Saint Germain pa genyen vrèman yon jwè kap fè djòb sal la. Mwen te panse a yon jwè tankou Rodrigo de Paul ki nan ekip Atletico Madrid lan ki pa prèske jwe te kapab itil yo. Yo genyen Danilo se vre, men Danilo pa genyen ase kapasite poul vire ekip lan. E, lòt bagay ki pral enpòtan, fòk Galtier pa pede ap tatone. Fòk Galtier genyen yon pwojè, yon sistèm de jeu byen defini. Li di, men, men, men, malgre mwen menm te toujou di, mwen pa konprann pou yon ekip tankou Paris Saint Germain, bezwen chanpyon Lig dè Chanpyon, li oblije al anboche yon antrenè tankou Galtier ki pral jwe Lig dè Chanpyon. Prèske pou lapremyè fwa, e pi lwen rive nan yon Lig dè Chanpyon se nan yon faz de poul. Mwen mwen estime Lig dè Chanpyon an, malgre w kapab genyen gran jwè, men gon kote bagay la rive kat la mare, fò antrenè a kapab genyen tout lisidite l pou l fè refleksyon kil fo an, chanjman kil fo a pou l pèmèt ekip la jwenn rezilta li te swete w, li te eskonte a. Antouka, Pwoblèm Paris Saint Germain anpil, men m panse li ka rezoud pou l rezoud. Fòk tou dabò nan administrasyon an gen yon konsyans pou fèt, fòk yo pran on moun kote vrèman pou yo ba li dwa se li menm k ap fè tout travay la, e youn nan bagay ki pi enpòtan, Nasser Al-Khelaifi ki se prezidan ekip Paris Saint Germain an, fòk misye pale mwens. Fòk misye kapab pran bòs lan, wè m di bòs lan? Florentino Perez kòm modèl lan. Florentino Perez, m ta vle yon moun di m konbyen fwa wè Florentino Perez ap pede pale? Florentino Perez se pa moun ki pede pale, li tandiske ekip Real Madrid lan ap fè rezilta kil fo a. Se pa pou granmesi, Real Madrid se meyè klèb de tou lè tan. Mwen panse fòk Paris Saint Germain aprann sa e fòk Nasser kopye sa ki bon an fòk li aprann de Ferantino Perez fòk misye sispann pale lè ou misye anboche on swa on direktè teknik swa on coach pou l fè travay la ba li tan pou l fè l pou kapab vrèman pèmèt genyen stabilite nan ekip Paris Saint Germain an e pou gen stabilite tout moun swete tout fanatik Paris yo byen sur swete genyen nan ekip Paris Saint Germain an fòk sa kòmanse depi nan administrasyon an fòk gen stabilite fòk kite mesye yo fè travay yo. Mèsi tout moun pou atansyon nou avèk emisyon sa a, m paka ale san m pa remèsye paryaj pam, jan n di an paryaj pam toujou peye, jwe kote yo ap toujou peye w lan, mèsi avèk Erlan Prod, Erol Prod Media, e jan n toujou di an, mèsi avèk chak grenn nan nou ki gade emisyon sa a, ki pataje li, ki like, ki kòmante l. M ap tann kòmantè nou tout, nou kapab poze kesyon nou vle, m ap reponn li nan yon lòt emisyon.